Izrayèl menm te renmen Jozèf plis pase lòt pitit li yo, paske li te fin granmoun lè Jozèf te fèt. Li fè yon bèl varèz long ak manch pou li. Lè frè l yo wè jan papa yo te renmen Jozèf plis pase yo, yo pran rayi l. Yo pa t louvri bouch avè l san yo pa joure l. Yon jou, Jozèf fè yon rèv. Li rakonte l bay frè li yo. Sa te fè yo rayi l pi plis toujou. Li di yo, Mesye, tande yon rèv mwen fè. Mwen wè nou tout nou te nan jaden. Chak moun t ap mare yon pakèt zèb. Pakèt mwen an rete konsa, li kanpe tou dwat pou kont li, epi tout pakèt pa nou yo fè wonn li, Yo vin bese tèt devan pa m lan tankou moun y ap salye. Frè l yo di l, Anhan! Ou vle di ou pral chèf nou? Ou pral kòmande nou? Yo te vin rayi l pi plis toujou poutèt rèv li te di yo li fè a. Apre sa, Jozèf fè yon lòt rèv ankò. Li rakonte l bay frè li yo, li di yo, Mwen fè yon lòt rèv, mwen wè solèy la, lalin nan, ansanm ak onz zetwal ki t ap bese tèt devan mwen. Li rakonte rèv la bay papa l ansanm ak frè l yo. Men papa a t ap rale zòrèy li, li t ap di l, Ki kalite rèv w ap fè konsa a? Kounye a, se pou mwen menm, manman ou ansanm ak onz frè ou yo, pou nou vin bese tèt devan ou? Frè Jozèf yo t ap fè jalouzi, men papa l t ap kalkile tout bagay sa yo nan tèt li. Frè Jozèf yo leve, y ale jouk Sichèm ak bann bèt papa yo pou fè yo manje. Izrayèl rele Jozèf, li di l konsa. Frè ou yo mennen bèt yo jouk Sichem al manje. Vini non, m ap voye ou bò kote yo pou mwen. Jozèf reponn, Men mwen wi papa. Izrayèl di l konsa, Tanpri, ale wè kòman frè ou yo ak bèt yo ye laba a. Apre sa, Tounen vin pote nouvèl yo ban mwen. Konsa, se papa l menm ki te fè l pati kite Fon Ebwon. Lè Jozèf rive Sichèm, li pèdi wout li nan savann lan. Li kontre ak yon nonm ki mande l, Ki sa w ap chache konsa a? Jozèf reponn li, Map chache frèm yo. Tanpri dim ki kote yo mennen bèt yo al manje. Nonm lan dil. Yo te isit la wi. Men yo pati deja. Mwen tande yo tap di yo pral dotan. Joseph pati dèyè frèl yo li jwenn yo dotan. Men Anvan Joseph te rive. Yo te gentan wè l byen lwen ap vini. Yo fè konplo pou yo touye l. Yonn di lòt, Men nonm ki renmen fè rèv la ap vini. An nou wè, n ap touye l, n ap jete kadav la nan yonn nan pi yo. Epi n a di se bèt nan bwa ki touye l. Konsa, n a wè si sa l te wè nan rèv li yo va rive vre. Ribenn t ap koute yo. Li t ap chache yon jan pou sove Jozèf anba men yo. Li di yo, Piga nou touye l. Pa fè san koule. Ann voye l jete nan pi sa a ki nan dezè a. Men, pa leve men sou li. Li t ap di yo sa paske li te fè lide sove l anba men yo pou l te voye l tounen bay papa l. Lè Jozèf rive bò kote frè l yo, yo wete bèl varèz long ak manch ki te sou li a, yo pran l, yo jete l nan pi a. Pi a te vid, li pa t gen dlo. Apre sa, yo chita pou yo manje. Pandan yo leve je yo konsa, yo wè yon kolonn moun Izmayèl ki t'ap vwayaje. Yo te sòti Galarad. Chamo yo te chaje ak gonm bwa, lansan ak lami yo t'ap pote al vann nan peyi Lejip. Jida di frè l' yo konsa, Sa sa ap rapòte nou pou nou touye frè nou an? Epi apre sa, pou nou kache sa. An nou vann li ak moun Izmayèl yo. Konsa, nou pap bezwen leve men sou li. Apre tou, se frè nou li ye, se menm san ak nou. Frè l yo tonbe dakò. Lè machann Madyan yo vin ap pase, yo rale Jozèf moute sot nan pi a Yo vann li ak moun Izmayèl yo pou ven pyas lajan. Moun Izmayèl yo menm mennen l nan peyi Lejip. Lè Ribenn tounen nan pi a, li pa jwenn Jozèf ladan l. Sa te fè l lapenn anpil, li chire rad ki te sou li a. Li tounen al jwenn frè li yo, li di yo. Ti gason an pa nan pi a non. Kisa m pral fè kounye a? Yo touye yon bouk kabrit, yo pran bèl varèz Jozèf la, yo tranpe l nan san an. Yo voye varèz la bay papa yo ak komisyon sa a. Men sa nou jwenn, Gade, wè si se pa varèz pitit gason ou lan. Jakòb rekonèt rad la, li di, Men wi, se varèz pitit gason m lan. Se yon bèt nan bwa ki devore l. Bèt la dechèpiye l nèt. Sa ou tande a? Yon sèl lapenn pran Jakòb. Li chire rad ki te sou li, li mare yon tanga sak nan ren li. Li pase kèk tan ap kriye pou pitit gason l lan, Tout lòt gason yo ansanm ak pitit fi l yo te vin ba l kouraj. Men, li te refize tande sa yo t ap di l. Li t ap plede repete, M ap kriye pou pitit gason m lan jouk m al jwenn li lè m a mouri. Se konsa li t ap kriye pou pitit gason l lan. Pandan tout tan sa a, moun Madyan yo te gentan vann Jozèf nan peyi Lejip ak Potifa.